Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ojodi le deba e konsantre otou de lanmò 100 jou eske li pran bal eske li pa pran bal Deba yo konsantre sou jès je 9 an fanmi e alye fè. Deba yo konsantre sou kesyon gaz, Ariel Henry, demisyon ou pa. Wi, deba yo dwe konsantre sou dosye sa yo oubyen pèsonalite sa yo. Men gen yon ti koze nou bliye. Atansyon, lè w manje manje bliye ou gen tandans pa ka fikse ankenn pèspektiv k ap pèmèt ou debouche sou yon demen miyò oubyen kontribye nan pwòp chanjman pa w. ak chanjman vwazen ki nan sitiyasyon difisil. Nou fè ti pale sa a se pou nou kapab fè w sonje 3 lane de sa, moun Lasalin te viv yon sitiyasyon dramatik. Le 13 novanbre 2018 jiska 14 novanbre, yon masak fèt nan katye pòv sila, kote anviwon plizyè dizèn moun pèdi lavi yo. Kay boule, moun mouri, moun boule, imaj yo te tris anpil, kote se kochon k ap manje moun. Imaj sa yo te pwopaje atravè tout mond lan. Kote anpil moun pa t kapab kenbe dlo nan je lè yo wè yon sitiyasyon konsa k ap pase pa bò lakay. Òganizasyon k ap defann dwa moun yo, yo menm denonse masak sa a. Men Leta sanble te plis jwe wòl espektatè. Nou pa bezwen di w kiyès yo akize nan masak sila. Alò si w pa t konnen, oubyen si w pa t gen nouvèl sa a, n ap raple w non anpil moun te site tankou Fednel Monchéry, Mesye Duplan, ansyen premye dam, ak anpil nèg ki gen zam nan men yo ilegal, ki jounen jodi a fè pati yon strikti ki rele G9 an fanmi e alye. Sepandan, pòtpawòl G9 lan toujou voye jete agiman ki fè kwè li ta patisipe nan yon dram konsa, Jimmy Chérizier, alyas Barbecue, kòm agiman fè kwè se la politisation du drame. Sa ki vle di, se sal y ap sal imaj li. Brèf. Ki fè yo itilize sistèm nan, yo itilize òganizasyon dwa moun e ke pou yo mete rapò sou nou, fè vye rapò, rapò ki pa gen anyen pou wè ak laverite. Jodi a mwen anndan Lasalin, se Lasalin sa a ke yo te di m fè masak la. Jodi a yo itilize òganizasyon dwa moun pou fè manti. Men reyalite a, men peyi an. Ok, men kijan moun, pèp Ayisyen ap viv. Kesyon jistis lan pa egziste pou moun sa yo. Si yo pa jwenn jistis, yo te ka menm jwenn yon ti reparasyon. Men, pa gen bagay konsa menm. Yon zòn pou yon baka yon zòn pou chimè se kote yo soti pou yo bloke lekòl pou yo bloke magazen map gad ti lekòl sa la e la pou m gon ti sèm la ki lekòl manman m gentan bay pil kòb manman m oblije lap oblije kite kòb la nan lekòl la pou son kòb gon gran sèm ki lekòl nan lise a mwen menm ki lekòl dèlma m pa ka al lekòl paske bèz tap fè m pa ka al lekòl e Jean Jean y ap negosye yon bagay avè l men Jean Jean li menm pa t asepte li menm tou li menm li te dèyè vin pase yon dwa sou Jean Jean pou moun pou moun lavalas pa vin nan Jean Jean te di non l pa ka trayi moun lavalas paske l gen tan nan san l nan san nèf lavalas li p ap ka trayi l al nan bradò l al kote monchè pyele nèg pa nèg pa Donaldson ti jinyò Nèg pa. Yal nan bradòm kounye al bay kòb la. Ti jino tou. Ti jino anmase yon nèg. Yal pran nèg e lòt bò sa yi. Nèg dèyè nèg gran simityè. Babekyou nèg li se maten. Nèg pila. Yal pran nèg sa yo pou vin tiye moun nan salin. Sa pi rèd la yap tiye moun yap griyen dan sou moun. Ou tande? Ou tande? Djyèt manman yo. Dam ki tap pale talè a dam sa se manman. Vrèman vre yo te pwente zam sou tèt manman nenpòt 3 nèg te pwente zam sou tèt manman. Deske yo te wè yon mesye t ap vini, kounye a yo kite manman m. Yo te gentan pouse manman m yon kout pwen l al. Yo di manman m yo t ap tiye, yo te gentan baskile zam sou manman m pou manman m mouri. Bon mwen m te ka di se bon pye Bondye t sove manman m, sa fè manman m pa mouri. Men ou menm kòm timoun, kisa n ap mande? Eske n ap mande, n ap mande twòp san koule Lasalin, jistis pou moun Lasalin? Vrèman vre twòp san koule Lasalin. N ap gad Benèt sa la. Lopital la avèk lekòl la, Matin Moise. Nou te gentan asepte pou Matin Moise te fè lopital la, pou kounye a l fè lopital la tounen yon gran simityè. M pa menm kwè lopital la tounen yon gran simityè. Lopital la tounen e Molera. Paske e tout moun ki mouri e Molera a jete yo kounye a e Lasalin ki tounen Molera. N ap gade la, chak moun yo pran yo tiye l, yo jete l, y al mete l nan beny la, yo bay kochon. Yo tann poud nan ta sou kabann moun. Gon ti dam ki rele Obelina, andeyò gen tan kouri al avè l tèlman ti dam nan grav. Tout pati, e pa respè figi nou la, tout pati devan l gen tan pran nan poud la e lopital yo gen tan kouri al avè l. Nèg yo pran yon gwo kochon, nèg yo fè seremoni, nèg yo pran 2 galon. Nèg yo pran 2 galon, nèg yo pran nan jou swa a, nan jou premye novanm nan je ap fè zak la, nou pran yon ti, nou pran, nou pran kèk, nou pran kèlke sistèm son, nou fè bak. Men kisa n ap mande, egzakteman, kòm m wè zòn nan, se yon zòn ki izole, ki sal, fatra, lekòl pa gen lekòl, lekòl primè pa fonksyone, lise a pa fonksyone, kisa n ap mande, ki ou menm kòm timoun kisa w ap mande lè nou tout timoun Lasalin? Mwen m ap mande jistis etou m ap mande ti jenn yo a tout Jovenel. Pou yo kite peyi a fonksyone paske san lekòl peyi a paka fonksyone. Lè ou pa ki yo lè ou pa vle peyi a fonksyone. E mwen menm kou kounya m paka al lekòl kounya. Kisa w pral devni? Kounya mwen m pral soti yon devni m pral soti yon gwo bandi. Lè ou pa vle m al lekòl kounya mwen menm m pral wè zam pou nan menm pou m ap mache tiye moun menm jan avè yo. Non fòk yo kite lekòl fonksyone pou mwen menm tou pou m gen yon vi miyò. Paske m pata vle zam pou m ta kenbe nan menm. Sa va se yon sòl nan san san. 13 novanm 2020, dosye sa a, tout moun gentan prèske bliye l. Sepandan, fòs opozisyon Lasalin nan te blije pran lari, omwen, pou fè tout moun sonje sa ki te pase a. Nan lannuit ki te madi 13 novanm 2018 la, yon gwoup bandi asasen, sou kòmand pouvwa phtk a, antre nan Lasalin, yonn nan katye ki pi pòv nan kapital la, epi masakre plis pase 70 moun. Depi lò, Sa tout moun te kwè k t on zak izole pral transfòme an yon karavan nan tout peyi a. Karavan lanmò sa a pase Lasalin, Kafoufèy, Bèlè, Tokyo, Site Solèy pou nou site sa yo sèlman. Li antre lakay moun lajounen kou lannuit, li pran moun pa grenn, li pran moun pa grap. Karavan lanmò a gen yon rigòl san dèyè l ak yon pakèt kò, kò fanm yo vyole. Kò yo maspinen. Kò yo jwenn sou pil fatra. Kò kochon kòmanse manje kò yo pa jwenn tras yo. De lane apre masak Lasalin nan, nou deja konte 9 masak nan katye popilè Pòtoprens yo. Sa ki lakòz 306 moun mouri. ap sibi kidnaping, vyòl ak tout kalte move tretman nan men bandi. Pami sa yo, nou potko menm konte Mèt Monferrier Dorval, Grégory Saint Hilaire, Evelyne Sincère. Menm semèn sa a ki poko menm fini an gentan gen lis pa l. Pastè Jean François ak madanm li, tou ansent, asasinen. Pè Ronald Sylvain. kidnape, Juventwa, Juventa, 23 lane, mouri asasine pou n site sa yo sèlman. Devan zak kriminalite ak ensekirite k ap monte nan peyi a, nou menm sitwayen angaje ki anndan Kolektif Nou Pap Dòmi te deja alète sosyete a depi nan dat 29 jyen ak 6 jiyè 2020 k sot pase yo, nan kad 2 sitin nou te òganize devan Ministè Lajistis, pou denonse ensekirite ak banalizasyon lavi nan peyi a. e Lasalin. E jodi a nou di li klè ke jodi a se pou jistis nou la. Nou prale devan lakou sipèdèkont pou nal pote sipò nou avèk lakou sipèdèkont. E jodi a nou di se twòp atò, twòp moun mouri nan peyi a, twòp san koule e nou di aba kidnaping e jodi a nou di wi a lavi, se poutèt sa nou la. Si masak sa te fèt pou chanje sitiyasyon Lasalin, 3 lane aprè, Lasalin vin pi mal. Si masak sa te fèt. Pou yon kesyon politik oubyen nan kad yon konfli ame, nou dakò e menm bat bravo pou anpil Ayisyen ki plis kwè nan touye frè ak sè yo olye pou itilize zam ki nan men yo a pou batay pou yon veritab chanjman sitiyasyon moun ki pi mal yo. Sa ki pral parèt paradoksal, se paske anpil moun ki te viktim masak sila a toujou sou kontwòl Nèg Ame. Atansyon, moun sa yo, non yo te site nan masak sila, anpil nan yo vin pi pre popilasyon jounen jodi, o pwen ke anpil nan yo, se yo ki rele, se yo ki reponn. Si moun sa yo gen pwoblèm, Yo oblije al kote e bon papa sa yo ebyen yap jere yo. Hein pa al lopital ou pa pran ren hein sak fè ou pa manje lè sou gen la fyèv fè fè aransèl fè aransèl avèk bannann wap ka manjel epi lap re bay bouch ou gou paske sou pa manjel pap bon pou ou konbyen kob lopital nan. Nou bezwen travay, nou bezwen gen bon jan lekòl, nou gen bezwen gen bon jan dlo potab, nou bezwen gen bon jan inivèsite, nou bezwen e on peyi ki pa gen koripsyon, on peyi e ke kote dwa moun respekte, on peyi ki se pa on ti gwoup moun ki kenbe tout richès peyi a, men fòk moun sa yo ki gen richès peyi a yo kreye richès pou lòt moun k ap viv lan peyi an. Jodi a, gon ilegalite ki anraje lan peyi an. Se on ti gwoup moun ki pa plis ke 5 pou san, ki genyen tout ekonomi a tout richès peyi a nan men yo. Se ti gwoup moun sa yo ki mete wè sa se kay li, e kote l ap dòmi. Gade pou wè. Gade kote yon moun ap viv. Gade kabann ke l ap dòmi an. Gade, gade sa yo. Èske w wè a ki baz kabann nan fèt? Men kote l ap dòmi an. Men kote l ap dòmi an. Kòm si, jodi a, jodi a, nèg yo p ap kite nou wè sa yo. Yo p ap kite nou wè, yo p ap kite lemond antye wè kòm si kote yon Ayisyen ap viv men ki se pitit peyi a, Eske eske gwoup eske gwoup nèg sa yo pil siwo libanè sa yo melanje avèk politisyen sa yo eske se sèl yo menm ki te pitit Desalin eske li menm tou li pa yon ayisyen eske mwen menm mwen pa yon ayisyen jodi a se sa pou nou konprann nou remake ke pale anpil la pap mennen okenn kote jodi a batay la se avèk zam nap fèl e se a zam nap rive libere peyi sa. Jodi a nou menm nan fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout Nou chwazi pran zam sa yo pou nou itilize l kont moun ki te mete l nan men nou an e ke pou nou libere peyi sa. E se pa san rezon ki fè w wè yo itilize medya entènasyonal, yo itilize medya lokal, yo itilize òganizasyon dwa moun e ke pou fè manti sou nou pou yo ka detui nou. Gwo kountenè yo ap sòti. Se la yo ap fè milyon epi mennen. Men lavi pèp la. Ok? Epi voye jo la. Dèyè mi sa yo. Dèyè mi sa yo e milyon k la. Emilio kap fèt dèyè mi sa yo ok veni voye jo la yo pou wè tout la yo se emilio emilio men la men kòman men kòman nou menm la yo nap viv wap kontinye wè lavi moun yo men nou ouvè men mesye nap tonbe wi ou wè kot ayisyen ap viv ou wè kot moun ap dòmi wi Sa fèb. Hè? Al. Pa gen mwayen yo ka okipe, yo ta ka okipe pou se fi. Yo pa, yo pa gen mwayen pou okipe. Se ki ko, se ki kote yo ye? Mwen menm? Mwen menm? Pitit ou yo? Pitit ou yo? Pitit mwen yo, youn gen li, youn pitit li malad, l ap mache avè l. Tout remèd yo fè l pa. Paske apre yo voye yon imaj, m tande yap vin arete, yap vin fè yon sena anndan. Paske nou pa annafè avè kèlkeswa moun li ye nan zòn nou. Paske jan nou alèz nan zòn nou la, nou pa ta men pou yon lòt malfektè vin mande nou. M ap mande pèp la, m ap mande pèp la ede m, rele m sekou. Paske machann yo ede Jinyò anpil. Paske Jinyò, nou vèse lekòl. Pep la pa ki lekol la nan mezanmi si nou pa ka al lekol. Nan kidnapin li menm ebyen lap fè pou nou ou pa mezi timoun yo li mete tout lekol depil jwenn yo nan lari l ranmase yo l mete yo lekol ebyen lap fè pou yo l pa fè mal pou yo li ban nou manje l ban nou kote nou domi li junior pa nan kidnapin de chak ankò junior pa nan vòlè junior pa nan kidnapin sosyal babekyu epi ta. Pierre Esperance a pa! Junior se sos sal li fè! Pierre Esperance kap nome non Junior! Junior pa gen anyen a repwoche! Junior e sos sal li fè! E Junior k fèm la! Sim ta gen pil kob sa yo nan bous mwen! Jounen jodi a! Pou map manyen kob sa yo! Se Junior! Men yo se Junior k koz! Bout Jojo! Metem nan maro! Li kraze kay mwen! Li boule kay mwen! Pierre Esperance kap ba nou siblay! Junior pa nan vole! Junior pa nan vole! Nou nous enlisons dans une logique que voici, kriye jodi, manifeste jodi, men bliye demen. Mwen swete pou gen yon chanjman atitid lakay chak grenn Ayisyen, paske sinon nou kapab menm bliye 7 jiyè 2021 kote mèsenè fè dlo koule nan je nou e jiskaprezan nou wè jistis lan sanble difisil pou jwenn. Men tout pèp Ayisyen dwe batay pou kapab trase yon egzanp. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.